Bonjou bonswa la fami Koman nou ye eske tout bagay anfom si tout e ok ben map pwofite jisteman pou m di nou byenvni parmi le band zame anpil moun ap poze m kesyon pou mande m koman bagay la ye la. nan site solèy ebyen pou le moman il faut dire ke gen yon ti poz men poz ki genyen an m ta kapab di se jimnastik kap mete pou batay la rekòmanse ankò nan pi gwo bidonvil peyi a genyen anpil jimnastik janm di nou an jimnastik sa yo m kapab kalifye yo kòm de plan lè band rival yo menm yap mete a egzekisyon yon mannyè pou kapab pote boure iska nan belekou. jere tout zòn li an nèt, li bloke tout zòn li an. Sa vle di, machin pap kapab sikile. Genyen nèg pyè 6 yo, nou konnen se Ti Watson ki li menm chèf nan zòn sa a, ebyen Ti Watson bloke tout zòn pa l la. Lè w di pyè 6, sa vle di nèg sa yo, yo nan tèt Gabriyèl ki li menm nan Bwouklin. Ebyen, ki sa nèg yo fè? Tout machin ki konn pase pa wout 9 yo, yo pa kab pase la ankò paske tout zòn sa yo sanse bloke. Machin sa yo oblije pase pa wout nasyonal la kòm dabitid. Poukisa nèg yo bloke tout zòn sa se paske nan dènye batay ki te fèt la te gen anpil nèg gwoup 400 mawozo ki te prezan ki te vin pote ranfò bay Gabriel e menm nan atak Belè la nèg 400 mawozo yo te pote boure nèg sa yo tèlman pote boure a fòs Nèg sa yo lè yo vin batay m gen presyon ke fòk genyen yon gid ansanm avèk yo paske depi nèg yo antre yon kote yo pa bezwen konn ti bebe yo pa bezwen konn kelkeswa moun nan yo menm se bal yo vin mete nèg sa yo fè anpil moun vole anba kout bal ebyen se konsa nèg sa yo te vin batay nan site solèy men fòm di nou kesyon 400 mawozo a Se, m ta kapab di, èske se yon sòt de mepri jounen jodi a ki fè mesye sa yo, yo vin jwenn Gabriel, y ap batay pou Gabriel? Paske, dan un premye tan, nèg yo te konn vin batay pou G9. Men, se petètre dan la pèspektiv pou konprann ke yo ta pral entegre gwoup la. Men le fèt ke yo wè mesye G9 yo, bon, pa fè twòp ka de yo, e anplis, Lanmò San Jou te di ke li menm, bra li ouvè, Donk, gouvènman konnen ki sa pou l fè, menm jan l te fè avèk yon seri de nèg nan je nèf, pou kapab fèmen bouch li, ebyen, yo pa t okipe lanmò Sanjou, ebyen, nèg yo vin pran pozisyon yo, pou kouwèlye la a, yo fon chwa. E yo fon chwa kote yo kontinye ap bay pwoblèm dan la Repiblik. Ebyen, se kon sa, si tou sa fèt, mezanmi, sa ta vle di ke batay la pa lwen reprann ankò nan Site Solèy. Donk, malere, malerèz nan Site yo, Ebyen veye kò nou, paske anpil kout bal kapab pral tire nan jou yo. Si gen tout kote sa yo kap bloke nan lide pou alye pa antre vin jwenn Gabriel, sa ta vle di ke pral gen pwoblèm. Men jist avan mwen fini ti kozri sa ansanm avèk nou epi m pèmèt ke nou gade yon lòt sitwayen, yon gwo sitwayen ki li menm pale sou ensekirite an, ebyen map di toujou m pa janm bliye pou ke m mande pou lapè enstale nan tout geto yo, nan pi gwo bidonvil peyi a Site Solèy. nan Bèlè, Dèlma 2, tout lòt kote yo, yon mannyè pou popilasyon an kapab respire yon ti kas. Kounye a n ap vini avèk ansyen sekretè deta sekirite piblik lan, anpil moun konnen n, Reginald Delva. Reginald Delva di li gen gwo enkyetid pa rapò ak ensekirite sa a ki enstale nan peyi an e menm lè ou wè nèg nan Vilaj de Dye, nèg nan Gran Ravin obsève yon trèv, a nenpòt ki moman lòbèy ka pete. Kidnaping nan kapab rebondi a nenpòt kèl moman. E se nan sans sa Reginald Delva ankouraje enplikasyon tout sektè nan peyi an nan batay kont ensekirite. Antouka, m panse ke se evidan pou n kapab swiv videyo sa a, entèvyou sa a pandan yn dizèn de minit avèk nos confrères de Lavwadlamerik. On écoute, on regarde et on prend note. Ekstrèmman alòman, Ekstrèmman alòman, nou gen anpil zanmi nou ki viktim, nou gen pwòch nou ki viktim e nou gen de moun ki petèt e te panse ke nou ta kapab gon ale mye tenan kont de sa nou viv deja e dan peyi a. Malerezman nou wè ke e sitiyasyon an e vin twouve li ekstrèmman alarmant e depi kèlke tan. le directeur général et de la PNH et l'inspecteur général en chef de la PNH. Donc là, il y a des changements qui fait, d'une part au niveau du Premier ministre, qui est le chef du CSPN, et d'autre part du ministre de l'Intérieur. Donc, on croit quand même que c'est assez sérieux comme problème et nous pensons que si changement ça est fait, effectivement, tenant compte de obstak ke yo te genyen, sa vle di ke les obstacles auraient été identifiés, donk nap atann nou a de meyè rezilta. Men son pwoblèm ki konplèks, ki merite tankou nou toujou di li, yon solisyon pluridisciplinaire et multisektoryèl, donk ou pap jwenn lapolis la sèlman kap ba w repons lan la, il faut ke anpil lòt sektè enplike yo pou yo kapab pote yon repons pou amelyore e sitiyasyon an nan peyi a. Lapolis lan kòm fòs de sekirite t ap fè fas avèk anpil difikilte. Nou wè te gen plizyè sendika osen de lapolis, yo gen revandikasyon yo, men lòske yo chak a pa yo pa gon inite. Gen moun ki te menm pale de enplozyon anndan polis nasyonal la. Eske sa pa afebli enstitisyon sa a davantaj? pa rapò a misyon pou l ta genyen pou fè inite e konbat fenomèn nan. Sètènman, popilasyon an k ap gade e ekstrèmman preyokipe, l ap pèdi konfyans lè ke li wè e anndan kay e sè ap goumen a frè e paran pa ka mete lòd. Donk se la a ke nou menm nou enkyè e pa bliye ke te gen sòti frakasant ke gwoup 509 la te konn fè ki kontinye kreye konfizyon tou osen de popilasyon an. Gen moun ke bandi atake Se aprè yo reyalize ke se te kidnapè ki tap pran yo, se pat lapolis efektivman. Donk la m panse ke o nivo dè sendika, mwen panse ke selon deklarasyon ke yo fè, yo vle chita bò tab la avèk DG pnh la, avèk ho kòmandman lapolis la patikilyèman, e m panse ke genyen de kanmenm mank de konpreyansyon pami de m kapab di antite yo, paske on sendika an fè s une bonne chose an reyalite. dan la mezi ou li vle li aple a gade bon kondisyon e vi e travay e manb e lapolis la. Donk nap swiv de prè, m panse ke depi kèlke tan gon kalm, nou pa tande de 509 ki sòti ankò, te gen plizyè manda ki te lanse dèyè de manb, mwen m panse ke na jwenn yon solisyon kanmenm alamyab pou ke nou youn konprann lòt, paske pafwa nou kanmenm gen menm objektif la men nou pa antann nou sou kòman pou n rive nan objektif la. Donk m kwè se sa ki genyen denpòtan e antre de diferan dinite, antre diferan sektè yo pou yo jwenn yon fòmil pou yo antann yo pou ke lapè retounen nan peyi a. Donk eske apwòch kòmandman e Wo Kòmandman an li pote fwi dan la mezi ou gen yon kalm aparan anndan enstitisyon pnh la, donk sendika yo soti mwens e e gen yon apwòch de kominikasyon e de konpreyansyon, ou panse sa kapab pote kèlke choz an tèm de, kijan m te ka di sa, amelyorasyon rapò yo antre lè kòmandman anndan Polis Nasyonal la? Bon, se sa n ta swete. An menm tan n ta swete tou ke lapolis la kominike popilasyon an plis rezilta chita pale yo. Souvan se lè negosyasyon echwe. ke popilasyon an pral konnen ke yo echwe pran de sòti frakasant ki vin fèt. Donk nou pa konn si gon delè, nou pa konn ki sa ki te sou tab la, men m panse ke nou gen obligasyon pou ke nou konnen nan ki etap e negosyasyon yo ye, e si tout fwa yo yo pa ta abouti, pou ke nou enfòme tou ke yo pa abouti pou ke tout moun pare kò yo, souvan se lan lari a w al konnen ke gon bagay ki t ap negosye ki pa abouti, lè y ap sezi kle machin ou, boule machin ou, tire sou moun. Donk se ki è deplorab ke nou pa ta ka nou pa ta renmen reviv ankò. Men n ap swiv e nou kan menm e preyokipe. Paske se le silans konplè. Nou pa tande anyen, nou pa konn si negosyasyon ap kontinye, si yo sou la bòn vwa. E sendika yo pale, yo di w ke gon movèz konpreyansyon de petèt sa nou wè a, sa nou konprann nan. Donk la, il fo ke kanmenm ke lapolis la ki lavwa ofisyèl kominike bay popilasyon an nan ki pwen e negosyasyon yo ye. E genyen lapolis lan e yo trè souvan nan operasyon yo mete dè militè pou travay de konsè avèk lapolis donk e kijan w wè e kowabitasyon sa a? Bon, c'est une bonne chose dans la mesure où sa yo rele unité de commandement an e nou wè li e pa bliye ke se la première fois Ayiti ap fè eksperyans de fòs zame ki genyen de kòmandan an chèf donk nou pa janm fè li donk se on eksperyans ke nap fè E jiska prezan te gen kèk ensidan ki te rive avèk 509 la jisteman, men la m kwè depi lò pwoblèm yo rezoud, yo chita autour d'une même table, paske chak chak enstitisyon gen wòl yo, lapolis la gen wòl pa l, lame gen wòl pa l, e sètènman n ap pale de corps du génie lè n ap pale de lapolis la, nou wè operasyon ki fèt yo avèk sipò kanmèm e corps génie e lame a, c'est une bonne chose, e encore une fois se unité de commandement an pou nou wè pou ke youn pa anpyete sou travay pa lòt. Par rapport a ensekirite a Mesye Delva, genyen yon group de bandi ki anonse yon trèv, te gen anpil pale otou de sa, gouvènman an demanti enfòmasyon kòm kwa l ta peye pou sète trèv, kijan w panse otorite an plas yo ta dwe pwofite de Sèt trèv pou ke definitivman yo rezoud pwoblèm kote gen de katye bandi yo pran popilasyon an otaj, kijan w panse yo te kapab aji, pwofite de sitiyasyon sa, de trèv sa? M kwè ke tou sa k rive ki bennon kalm e popilasyon ap kontan. Tenan kont de sa n sot viv depi dènye mwa yo la, nou panse ke se kanmenm mwa davril la patikilyèman a ete lwen mwa lwen dè mwa lè pli douloure e lwen dè mwa egalman selon tout statistik paske o nivo de AlertHaiti nou rekeyi dè done, nou pale avèk anpil viktim, pwòch viktim, m panse ke o nivo de ranson e mesye rezo yo bat on rekò. Donk la, kisa k esplike Koz lan, nou pa konnen l, nou pa an kontak avèk yo, nou pa vreman dan lè koulis, dan lè kwizin menm de la pnh, du gouvernement pou n ta konnen èske gon antant ki jwenn. Se sèlman rezo yo ki anonse ke yo pran poz, yo gen k di on mwa, gen k di de mwa, ce qui est extrêmement quand même alarmant. Nou ta swete ke se ofisyèl peyi nou ki di nou sa kap pase ankò yn fwa janm sot dil pou 509 la nou pata renmen se lò dè echèk de negosyasyon petèt sou terèn kap mennen ke n pa konnen epi gen yon bagay ki mal pase epi yo rebondi de yo a epi nou menm nou pri o depwouvi tankou sa rive two souvan deja donk la m panse ke se kanmenm preokipan ke se dè chèf de gang ki anonse ke yo pwan poz se tankou yo bouke maspinen nou Yo bouke toufe nou, yo ba nou tan pou n ravitaye swa pou n al chèche kòb ankò pou n pare pou lè yo vin sou nou ankò. Donk la w ap konprann ke nou enkyè. E wout sid la ou konnen ke se pratikman ki te okipe pa 2 gang sa yo di kote de Grand Ravine e de Village de Dieu ki te paralize 5 departeman. On dirè tout moun ap pwofite kounye an la. Pwofite fon pase, pwofite fon kouri men enkyetid la la. stress la la e se pa yn bòn choz pou ekonomi peyi a paske kesyon ekonomi avèk enstabilite a li entimeman lye donk gen anpil moun ki pa vle envesti gen anpil moun ki pa vle avanture yo malgre tou paske e poz la li pa sòti de ofisyèl nou yo. Donk enpak e ensekirite a li grandisan e anpil moun santi enpak la gen de moun ki kite peyi an ki ale an repiblik dominikèn e gen de moun ki gen ti biznis yo ki oblije fèmen yo E donk eske ou panse e otorite konstitye yo a yo menm sèl yo kapab veni an bo de se fenomèn? Gen de moun ki swete ke gen demann ki fèt oprè de OEA pou vin ede Ayiti fè fas a sitiyasyon an e ki avi pa w Mesye Delva sou kesyon sa a? Bon, m panse ke nou te viv e sitiyasyon sa yo deja e te gen rezilta k te bay. Mwen menm mwen te an pòs de 2011 a 2014 o sen de la sekirite piblik Mwen konnen rezilta yo te bay e yo te bay avèk mwen de polisye ke nou genyen jounen jodi a la. Donk se yon kesyon de lidèchip, se yon kesyon de detèminasyon o pli o nivo de leta. Rezilta ke nou te bay yo, nou pa t bay yo avèk lapolis la sèlman. Nou te mobilize tout sektè e vi nasyonal la. Sektè prive a gen wòl pa l e pou l jwe ladan l. Òganizasyon yo gen pou e gen wòl pa yo pou yo jwe ladan l. Donk se pou sa m pale w de yon solisyon e miltisektoryèl. Donk nou pa kapab kite l nan men lapolis la sèlman e lapolis dwe konprann tou li pa kapab mete la charrue avant les boeufs e fò l pa kapab ale two vit an bezogn. Pwoblèm ki la a se pa dojodwi ke l date. Se pa Léon Charles ki vin avè l. Se pa gouvènman sa a ki vin avè l e Mesye Claude Joseph ki vin avè l. Ni Prezidan Jovenel Moïse ki vin avè l. Pa bliye ke nou te gen 2 evazyon de prizon depi 2004, 2010. Nou sonje 2000, 2014 lè m te minis enteryè prizon Kwadeboukè te kraze. Nou sonje 2016 lè prezidan Privert te prezidan Akayè kraze. De, resamman la Kwadèboukè on gon evazyon spektakilè ki fèt ankò. Sa veu dè kwa? Se prèske tout travay lapolis la te fè a se lave men su atè. E lè w gen dè kondane ki retwouve yo dan lè ri, yo pa pral kondyi moun yo al aplike pou yon djòb, ni pa gen oken pwogram de reyensèsyon ke yo pral antre ladan l. Donk la ankò yon fwa fò nou konsyan de reyalite a, fò ke lapolis la pa panse ke li gen obligasyon pou l kouri, evidaman lheur est grave et il y a urgence en la demeure, men fò ke nou konprann ke pwoblèm nan pwofon, donk nou pa ka rezoud li nan tèt cho, tankou nou te wè yon operasyon al mennen Village de Dieu ki solde de connivence avec des bandits qui foirent opération. Aucune lumière jusqu'à présent pas faite sous lit Donc, vous imaginez, ça, ça veut dire pour la population qui n'est pas capable en confiance, le que le G2 de l'armée qui est pratiquement le directeur des renseignements généraux, c'est ça, y ça au niveau de la police, au plus haut niveau, où il y a un problème de confiance en dedans au commandement, donc il rebondit tout sur la police là. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup d'efforts à faire pour que l'autorité actuelle ne pas comprendre que c'est là, mache prese, kouri vit pou yo pral bay rezilta, il faut du temps, il faut ke yo gade rezilta k te bay avan yo kòman yo te bay, echèk ke n te pran avan yo kòman n te pran yo pou nou kapab aprann de erè nou pou n pa rekomèt yo ankò. Jisteman an giz de konklizyon pa rapò a enplozyon anndan polis nasyonal la kòm spesyalis se kisa w ta rekòmande pou ke nou pa ta ale vè sa? M panse ke fòk la e otorite fòk yon lidèchip e o pli wo nivo Chanjman ki fèt o nivo de CSPN nan, m panse kanmenm c'est une bonne chose dans la mesure où pwoblèm nan idantifye e m panse ke jounen jodi a la me le Doktè Claude Joseph gen yon gwo responsabilite pou l repran kontwòl e CSPN nan, pou l reprann direktiv yo pou ke polisye yo santi ke yo ankadre paske echèk operasyon yo 12 mars la depi lò pa gen operasyon ankò. Donk, tout moun fije. Donk, paske gon mank de konfyans ou gen lenpresyon, ou kapab jwenn de polisye ki pè al mennen operasyon pou yo pa pa repwoche yo ke se espre yo fè ke yo rate opera ke yo rate sib la. Donk la se ekstrèmman grav e avèk chanjman ki fèt yo, li ba nou espwa. Paske lè n tande prezidan an pale, li idantifye pwoblèm nan. Menm lè li di yo pwoblèm nan politik, sa vle di ke yo idantifye pwoblèm nan. Donk nap tann de rezilta e nou konfyan. Ebyen merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire ke vous aimez vous appreciez le travail epi après qu'est ce qu'on dit la famille à la prochaine.